Bonjou, bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon je 9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout non sa chanj antouka manyen youn defann tèt ou paske bagay la vrèman rèd nan dènye moman la a sa vle di depi yo atake youn ebyen lòt la pa kapab vin pote bouwe èske n sonje èm te gon slogan. kote ke ansyen premye minis Joseph Jouthe te vin avèk li, kote li te di manyen youn manyen tout tou, sa vle di lèl manyen Babekyou, lòt la ap fache, lap pran lòt la tou, lèl manyen ti jinyò, Mikano ap fache, lap pran Mikano, lè Mikano fache. Ebyen ti rès ki rete a li menm lap tou pase pran lanmò san jou gendwa fache li pran lanmò san jou men bagay la yon ti jan dekante pou kòlye la paske lanmò san jou e dotrami yo menm yo pa fè pati fanmi an ankò ale se pati pou vòtre misyon jodi a la a depi zyè gen yon sitiyasyon tansyon ki ap renye nan blòk ayewopò la depi w fin kite kafou de l ayewopò ebyen. Ou ta kapab di zòn sa se yon zòn ki trè danjrez. Poukisa nou di se yon zòn ki parèt danjrez? Lè w fin kite blòk sa a, w ap desann. Ou rive bò A-track. Ou di w ap desann toujou. Men lè w pral rive anfas yon mezon machin, kwè se yon Universal Motors, depi w rive la, w ap gade yon zòn ki rele Simon. Simon Pele. Ebyen fò n di ke genyen yon deplwaman yon dispozitif lapolis yon mannyè pou kapab anpeche wout ayewopò la okipe par dè bandi zame. Kisa yo fè? Gen yon strateji lapolis fè. Pandan lapolis okipe zòn sila a pou nèg yo yo menm yo pa pote boure sou wout ayewopò la men lapolis tou pase pou wè si yo ta kapab bay Jimmy Cherizier yon wach manman obyen Kenbe l nan yon tansyon nou ta kapab di, fè l tire epi pou l kapab rete la. Epi pandan y ap fè echanj de tir avèk Jimmy Cherizier, yo tou al jere Ri Sen Maten avèk Lasalin. Sa vle di chak nèg ap pran bagay ou pou kont ou. Se sa k fè m di nou ke je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, ebyen slogan kapab chanje. Je nèf an fanmi e alye manyen youn defann tèt ou paske pandan yap jennen Barbecue anba kout bal mezanmi Barbecue paka sòti poul al ede e rue Sen Maten krache dife an bourik pandan yo jennen Barbecue anba kout bal ebyen fòn di tou. E je pèp towo ki rele Gabriel la, l ap jennen Site Solèy, sa vle di nèg yo pa ka sòti, Isca pa ka sòti. Si l sòti, jan m toujou di nou sa, y ap soulve dèyè l. Ebyen, on sèl nèg ki sanble poko jwenn bagay la a nan game nan la a, non se pa on sèl nèg, se nan nèg ki rete yo se Mikanò. Mikanò poko jwenn frap, paske bon, genlè Mikanò on ti jan anvi fè rekil. nan game nan paske gen lontan janm te di nou maten an nou pa tande Mika non epi dezyèm nan se Chen an dènyeman Chen an te vin ede Barbecue non po te boure e bèlè te fè Barbecue kanpe lap pete bal epi l te mande ranfò Ti Junior m pa kwè Ti Junior te vini non men l te voye de twa nèg epi nèg Chen yo te parèt jiskaske Chen an di misye ebyen banm zòn nan map ba w bèlè blanch bon antouka èske lapolis ap rive sou Chen an paske. Se tout G9 e alye yo y ap manyen. Men gen yon pwoblèm, pa egzanp lè n pran pyès 6, Ti Watson, m ap tou di w fò w fon poze paske lè w nan yon zòn fò moun yo renmen w. Si w nan yon zòn w ap aji epi moun yo pa renmen w atèl pwen y ap pote plent pou w m gen pou m fè yon emisyon sou Dosye ti watson nan paske ti watson komanse ap bay pwoblèm nan pyès 6 la ou paka nan baz ou epi pou kite moun ap di si e dady ki te la li pa tap fè sa non sa vle di bagay la kapab mare brother bon poun tounen sou kesyon kafou aewopò la nèg simon pele yo estime ke bagay la rèd pou yo men fòn di ke zòn simon pele a li genyen anviwon An m gade m wè 1 2 3 jiska 4 antre. Men nan 4 antre a m ta kapab di genyen 2 antre prensipal sou kafou ayewopò men tou 2 antre prensipal sa yo 2 antre sa yo y al tonbe nan yon kafou sou agòch ou kapab ale site militè epi si w desann dwat ou rive nan peli men se 2 kafou estratejik sa yo nèg yo bloke. Gen yon twazyèm kafou, ou kapab desann dwat, w al nan yon zòn ki rele Ancho. Men, si w desann dwat, w al nan zòn sa a, sa vle di, ou kapab pete kout bal a nèg yo, men se san se a distans, paske yo elwanye a anviwon de, m ta kapab di yon santèn de mèt, yon san senkant mèt konsa. Epi yo gen baryè. Donk, yo pa twò vilnerab si ou pase nan zòn sa. Men, kote yo vilnerab la, yo bouche espas sa a, epi y ap pete kout bal ansanm avèk nèg yo yo menm ki deplwaye sou lari a. Men, fò n di ke inisyativ la se yon inisyativ lapolis. Se lapolis ki li menm pase a laksyon paske si w ap gade byen sou wout la, w ap wè anpil inite pami yo genyen menm swat yo menm ki deplwaye pou kapab gen kontwòl sitiyasyon an. Aprè tweet Jimmy Cherizier ya, la nouvèl è kòde! Men aparaman, an Ayiti, pèp Ayisyen, depi w ba l on nouvèl ki kode, depi l gen kesyon avèk pote boure, li pap mal pou konprann. Ou konprann? Si w di moun yo konsa, gade, nou gen lontan n pa manje anbègè wi, sa vle di, l ap konprann. Nou gen lontan n pa manje on ti diri blan avèk on bon ti bagay wi, donk pèp la ap konprann. Nou gen lontan nou pa. Donk, moun yo ap konprann. Men avèk se mesaj kode, byen resu pa sèten zalye, ebyen, lapolis li menm fè yon antisipasyon. On apèl sa antisipasyon. Sa vle di, kèlke swa nèg ki gen entansyon pou al pote boure nan on konpanyi, ebyen, w ap fè fas kare ak lapolis. Atèl pwen, genyen de ti jèn. Yo arete petèt pou konpòtman yo, petèt pou vizaj yo, eske yo te gen entansyon pou al pote boure nan bagay moun? Nou sonje sa k te pase dènyeman, e sa k te pase nan Universal Motors la, li pèmèt ke anpil moun poze kestyon, a savwa, eske bagay sa kòm si li pat genyen yon men dèyè li, menm si pat gen twit, men ojodi aprè twit sa, ou ta kapab di sitiyasyon ta pral dejenere. Men sa narèt pa la, puiske Babekyou pa mouri, Babekyou. Toujou gen zam? Babekyou pral batay? Eske kounya la a tout nèg Babekyou tap pwoteje yo sa ta vle di ke lap lache yo tou? A wè se kesyon sa pou n poze paske nèg ki gen biznis ba Dèlma yo eske yo konsène pa rapò ak rivalite sa ki genyen an? Bon sa se la grand kesyon kon se poz. Pou kwè l ye la a depi dimanch jan nou diw li aktivite sou wout ayewopò sanse bloke men. Fòm di nou nèg ki nan lari sa yo men nèg yo tou sou gachèt wi sa vle di mwen daka san yap met siwo si yon ti jèn konprann ou kanpe sou dechoukay ou pral kanpe nan lari an se pa yon boulvèseman politik kòmsi genyen trouble pasi pala epi ou pral pote boure mpa ba nou konsèy sa kapab genyen troub politik paske dabitid lè gen dechoukay konn gen troub politik tout zòn leve kanpe donk e gouvènman an pakab kontwole sitiyasyon ankò. Ebyen se la gen pote boure. Men m anvi fè kelke emisyon pa rapò a la pozisyon anteryè de Jimmy Cherizier. Je m rapèl an 2020, m te gen yon Jimmy Cherizier ki te pli klasik nan pawòl li, nan refleksyon l e nan sa l ap ekri tou. Paske se te kelken ki etè opoze o manbre de lopozisyon. Menm si nan pawòl li yo te gen ekar de langaj. Men jounen jodi a la a, mwen vin konprann vit ke genyen sa n ta kapab rele yon, kòman n ta kapab di sa? Misye depase, li depase se kòm si se kèlken ki è depase par lè zevenman, il ne pe pa kontwole la sitiyasyon, il na pa vrèman la tèt repoze sè lè zepòl, ben vwala, li fè yon bagay. Men sa a kapab genyen de gwos konsekans. Kounya la a, fò m di nou an konklizyon, Les jours prochains seront sombres, chère Haïti. Li kapab trè sombre tou pou tout moun ki abite blòk G9 an fanmi e alye yo menm yo kòmande. Ki sa l ye? M pa mande moun yo pou kapab kite zòn yo non paske anpil fwa lò nan yon zòn, Lè yon chèf kontwole yon zòn, ebyen, lè w ap sòti, ou konn gen difikilte pou w sòti. Men dènyeman m wè Barbecue te fè yon bagay kòmsi li te fè moun yo retire kò yo nan zòn nan paske l tande yo t ap vin atake, li fè moun yo retire kò yo, ebyen m swete ke pou tout nèg je nèf an fanmi ye a l ye, si w gen yon nouvèl ki vin nan zòrèy ou ki di w ke yo pral atake zòn ou, bay popilasyon an yon chans, pa kenbe l kòm boukliye, di l, fon ekate al rete tèl kote paske nou menm nou gen bagay pou n koresponn avèk ni bandi ni lapolis sa n panse mesye paske m pa kwè pèp la ka rete ap pran bal ansanm avè nou paske pèp la pa gen zam nan men l pou l batay kounya la si gen operasyon epi n di pèp la evakye n ap kanpe dan nou pral batay paske nou menm nou se jene fè fanmi e alye nou te alye kèk moun nan gouvènman an jounen jodi a yo ba nou do paske on ma fè kwa ke babekyou a aple o palè nasyonal.